Bravo avek la polis kounya ki montre ke yo vle travay. Byen ke nou konnen gen anpil polisye ki te toujou sou travay, men se wo grade yo ki toujou ap kontoune chak fwa pou yon bon operasyon tanmen nan peyi dayiti. Sa fè kèk tan la m wè la polis la li menm lap sekwe kòl. Eske se DG pnh la kap souke kòl oubyen minis la? Hein eske se minis jistis lan ou byen se DG a kap souke kòl nou pa konnen men antoulèka nou wè gen kèk rezilta ki kòmanse bay chak jou ou tande yon 2 grenn mouri men gen 2 gwo pwason tout tan nou poko pran yo bon nou poko janm antre nan batèy la pou popilasyon an byen ke pou mwen nap travay paske gen anpil nèg la si nou pa E fon jan nou kontounen yo depi kounye a, e bon, pi devan se yo ki pral pi rèd ke sa nou konnen k rèd nan moman an. Bwavo pou lapolis ankò ki arete 14 moun e sezi anpil bagay. Mezanmi tèt chaje wi la. Bwavo lapolis, nou kontan jan de travay sa yo. Mon lòt kote, lapolis pran 2 lòt towo ankò, taba. Tèt chaje wi, humm nou pa wè lapolis la merite yon gwo aplodisman? Antouka m pa gen mo a chak fwa m tande lapolis arete oubyen touye yon bandi. Paske nèg sa yo rann peyi a envivab, se menm yo menm ankò ki koz. Pa gen moun ki kapab rete viv nan peyi a san l pa kouri al kache nan lòt peyi. Menm yo menm nan ensekirite a koz yo kouri kite peyi a, yo k pwodwi l la. Antouka, nou pral ba w tout detay sou 14 moun ke lapolis arive arete e sou tout bagay ke lapolis li menm li konfiske pou mesye dam sa yo. Mèsi avè w ki abòne deja, si w potko fè sa, fè sa kounya a, abòne, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi abòne avèk nou tou, se sèl e inik mwayen ou kapab sipòte nou. Bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprè midi wap tande emisyon sila. Ebyen fòm di nou ke lè w fè yon fanmi, yon zanmi abòne avèk nou, se pi gwo sèvis ke w te kapab rann nou. Ebyen lapolis arete 14 moun nan Jakmèl. Ebyen se yon asosyasyon malfetè ke moun sa yo, yo te monte nan Jakmèl. Ebyen piske m di w lapolis arete 14 moun, ebyen kounye a atant lan kisa l ye? Ou ap tann baw non moun yo e kòman lapolis fè arete yo, avèk kisa lapolis arete yo paske mwen menm se pat mwen ki tap bay enfòmasyon an, m te yon senp oditè oubyen m te yon telespektatè, ebyen kote m tap chita a, Sa tap entèresem poum jwenn kòman lapolis fè arete yo, ki kote e ki non moun yo, avèk kisa lapolis arete yo. Ebyen se sak fè tou mwen deja konnen pwen sa yo, m paka pa touche yo, m paka pa baw enfòmasyon sa yo paske m konnen enfòmasyon sa yo wap bezwen yo tou. Ebyen fòm di nou ke Pami 14 moun sa yo, gen youn ki rele Johnny Deshommes, gen yon lòt ki rele Gladys Sanon, gen youn ki rele Louis Jean, gen youn ki rele Louise Bonzil, gen youn ki rele James Jules, gen youn ki rele Dyekifè Sanon, gen yon lòt ki rele Roma Jeudi. Gen youn ki rele Veryann Jan. Gen youn ki rele Kòlbè Sanon. Gen youn ki rele Vital Pyè Arison. Gen youn ki rele Milò Jonas Sanon. Gen youn ki rele Nesly Nozil. Goun lòt ki rele Gita Sanon. Epi gon lòt ki rele Toslè Lendò. Men, pami tout moun sa yo, nou kapab remake genyen 5 Sanon. Men, lapolis pa bay detay sou 5 Sanon sa yo non. Èske se kouzen kouzin? Èske se frè ak sè? Lapolis pa bay detay sou sa yo. Bon, ban m rebay lis la, petèt ou kapab genyen yon zanmi, enben, ki gen non sa a. Ou pa t prete atansyon. Tande byen pou w wè si w pa gon moun ou konnen nan lis 14 moun ke lapolis arete yo avan m ban nou avèk kisa lapolis arete moun sa yo. Gen youn ki rele Johnny Deshommes. Gen youn ki rele Gladys Sanon. Gen youn ki rele Louis Jean. Gen youn ki rele Louise Bonzil. Gen youn ki rele James Jules. Gen youn ki rele Dieukifè Sanon. Gen youn ki rele Roma Jedi. Gen youn ki rele Veriann Jan. Gen youn ki rele Kòlbè Sanon. Gen youn ki rele Vital Pyè Arisonn. Gen youn ki rele Milò Jonas Sanon. Gen youn ki rele Nesly Nozil. Gen youn ki rele Gita Sanon. Gen lòt ki rele Toslè Lendò. Se non 14 moun sa yo ke lapolis arete nan Jakmèl. Men la grann kestyon se avèk kisa menm lapolis arete moun sa yo? ke asosyasyon sa a genyen. Epi, lapolis arete yo avèk 3 manchèt, avèk yon pens, yon pèl, yon pyòch, yon kouto, yon hach. Zami tèt chaje. Ban mwen ban nou avèk ki materyèl, ki zouti, epi lapolis arete 14 moun sa yo. 3 motosiklèt, 2 machin. Yon pèl. Yon pyòch. Yon kouto. Yon hach. Ebyen se avèk bagay sa yo lapolis arete moun sa yo. Ou wè sa se vrèman yon asosyasyon malfetè paske bagay sa yo non sèlman yo 14 moun yo 18 telefòn epi yon 12. Epi, yon trantwit. Epi, yon kouto, yon pyòch, yon pèl, yon pens, yon hach. Bon, sa pou yo fè sa? Ou deja wè, se malfetè k ap fwape. Medam, mesye, men fò m di nou, jij depè ki rele Fritz Palanker la, ebyen, se li menm ki te vin fè konsta a. Nan moman n ap pale a la, bagay sa yo an posesyon lajistis e moun sa yo, yo nan men lajistis tou pou gade kijan yo kapab tranche sou ka moun sa yo. Ou wè, lapolis li menm, li merite yon bèl aplodisman paske si lapolis ka fè yon kout filè, nan kout filè sa a pou l pran 14 moun, hum, sa w tande a, Fòk nou bat bravo pou lapolis. Lè sa bon, fòk nou di l bon. Si lè lapolis mal aji, nou di yo mal aji, men lè yo byen aji a, fòk nou gen kouraj pou nou di wi, good job lapolis, travay la, li efikas. Antouka, m ap mande pou polisye yo toujou kenbe konsa, a chak fwa yo sispèk oubyen yo gen dout sou yon gwoup de moun, se pou yo gade kòman yo kapab apwofondi yon ankèt Epi, gade si yo kapab jwenn plis enfòmasyon sou moun sa yo. Si yo merite arete, pou arete yo, men si pa gen sifizamman denfòmasyon sou yo, epi pou yo, e, m kapab di, rekouvri de tout libète yo. Men, antouka, good job lapolis, sa fè kèk tan, men se pa depatman sa a sèlman n ap tann. Tout depatman nèt paske preske chak ti kwen an Ayiti kounye a gon chèf gang kap dirije l. Men se ki jou menm yap arete Izo? Se ki jou menm yap arete Lamò San Jou? Ki jou yap arete Vitelòm? Ki jou yap arete Chen Mechan? Ki jou yap arete Babekyou? Ki jou yap arete Ti Lapli? Ki jou yap arete Krisla? Paske tout tan mesye sa yo deyò se disip yap fè pa vre? Ou arete yon nèg pou nèg sa yo yo pa gen pwoblèm men Gen 10 wi k rantre. Wè jou a ou arete yon yon grenn pou nèg sa yo gen 10 ki rantre nan baz la paske nèg sa yo yo fè pepinyè yo fè la relèv yo menm se kòm se yon legasi. Antouka enfòmasyon an se sa l ye lapolis arete 14 kriminèl m kapab di kriminèl anpil moun pral di bon yo poko jije yo pou kondane yo m poko ka di kriminèl men m di l paske bagay sa k te nan men moun sa yo nou deja wè Ki jan de zak moun sa yo konn komèt, sa vle di kraze bagay, rantre, epi si yo jwenn avèw tou, yo konn kòman pou yo sèvi avèw. Ebyen, good job la police, mèsi avèw ki abone deja. Ou menm ki potko fè sa, fè sa kounya non. Abone, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi, abone avèk nou tou paske lè w fè sa, ou montre ke travay nap fè a li efikas. Ou montre ou se moun ki renmen, e m kapab di ankouraje moun nan yon bagay l ap fè. Mèsi! Mwen te kontan pote emisyon pou ou. N ap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. Pa bliye pridan mezanmi. M ale.